Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon dosye ki konsène polisye ki pèdi lavil polisye 27 tyèm sila a nèg yo manje nan kwadèboukè ebyen fòk nou di ke se avèk anpil tristès. Madanm polisye sa ap pale e se avèk anpil tristès tou ou menm ou kapab tande li paske lè w ap tande madanm sa k ap pale franchman sa kapab pwovoke anpil tristès lakay ou nan yon entèvansyon li fè sou antèn Karayb FM jounen 17 avril 2023 a ebyen madanm nan eksplike kòman mari a rele l lè li pran bal e li ta pral trepase e Fanm nan te oblije eseye yon lòt fwa pou te kapab kalme doulè sila a, men sa pa t rive fèt. Ann tande kòman l t ap pale. Sèm te panse pandan li t apral travay li an, l ta sipoze al fè yon lay epi li kite lakay mwen te nan, se l te al fè byen. Epi aprè sa, Mwen te resevwa apèl li rele m sou whatsapp wi m panse lap di m li rive. Li di cheri m pran bal map mouri m di ou pap mouri bebe kote w ye la li paka pale m di cheri kote w ye li paka pale kounya la lèm kòmanse rele m paka repran telefòn nan. Yo eseye pale apre sa avèk yon polisye ki rive sye lè lye. Yo wè ke zam li bò tèt li, telefòn li bò tèt li, li te gen tan ap repouse bandi yo jiskaske bal li fini paske si yo pat chaje fè yo te ka boule l, yo te ka fè nenpòt sa yo vle avè l, fè videyo l, yo sal imaj li. Men erezman li te gen fòs toujou, l tap goumen avè yo, li tap eseye repouse yo. Jiskaske yo pa konn lavi li, yo pran l yo eseye al lopital avè l. Men sa, li pa rive a tan. Li pa rive a tan, yo pale nan sans yon sè pa ban l. Sè m ale, m rive, epi je m wè figi polisye, m di m gade pou pou di bon m di pa rive figi polisye. Ame mon Dieu al pale avè yo. Yo di se madanm Biddy wi. Mwen souke deja depi m konnen marim mouri lèm antre mal gade yo pa vlem fè foto yo pa vlem fè foto. Wi donk sa vle di li pran yon bal nan kou yo di se sou motosiklèt se sa? Yo te sou moto, li sou kò l, li te arete al travay sou machin yon lè, yo te tire sou machin nan. Men paske machin nan pa rete yon bèl machin, yo di m, tout moun di m, pa ale sou machin nan paske yo pran machin pa yo mesye yo wè, y ap toujou vle pou yo pran machin nan oubyen pou yo ta kidnape moun oubyen pou yo ta vòlè machin nan, kòm nou di m te gen moto, nou te gen machin tou, li ale sou moto pito. Mwen menm, yo relem, yo dim yap pran kò a, m di m pa dakò, la maten an m di pou m ale nan nan direktè depatmantal la pou m al reklame papye a pou m al pran kò a lopital la pou m mete l nan mòg pou m al mete sa k di m pa vle lapolis pran kò a. Mpa konnen si se pwosedi legal la, mpa konn si m ka fè yon bagay kont sa, men m panse se mari m te moun pou deside, li pat marye a enstitisyon, dayè l pa mouri an inifòm, li te an sivil, donk m panse m gen dwa pou m deside de sa. Se vrèman trist sitiyasyon peyi Dayiti jounen jodi an lan paske pa gen pèsòn ki pou di yon mo pou ti pèp sa. E jiska prezan nou ta kapab di ke Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti pa gen anyen ki di ke bagay yo pral chanje paske otorite yo pa vrèman detèmine pou kapab rezoud pwoblèm nan sinon lè w tande kèk nèg ki tonbe la se ti bandi pwèl pete jan m toujou di sa arestasyon ti bandi ki toujou ap fèt men gwo pwason yo toujou rete veritable pwoblèm e m ta kapab di sa konstitye yon andikap, yon katastwòf sou peyi Dayiti paske fenomèn banditism lan se pi gwo pwoblèm pèp ayisyen ap viv pou kouwè li la. N ap gade pou n wè nan yon peyi kote ke dola prèske rive a 200 goud, m pa kwè se sa ki bay pèp la pwoblèm. Yon gòdèt diri, ou pa konn konbyen lajan l vann jounen jodi a la, yon sachè spageti, bagay yo tèlman rèd men ekoute pèp ayisyen an di se pa sa k pwoblèm ni. Veritab pwoblèm ni jounen jodi a la a se ensekirite. Se bandi kap simen la troublay pa si pa la tout kote nan peyi sa. Se sa ki veritable preokipasyon pou pèp ayisyen. Dosye ki konsène la polis, yon endividi apreyande, yon zam a fe, yon motosiklèt konfiske pa pnh. Lapolis li menm pwosede samdi 15 avril 2023 ak arestasyon Luckenson Augustin ki gen 29 lane pou detansyon ilegal, arme à feu ak brakaj. Yo arete li nan zòn Babyòl, yon zòn ki sitye nan pati sid Kap Ayisyen aprè li fin brake kanbis nan zòn sila a abò yon motosiklèt Lincoln san plak imatrikilasyon e akonpanye ak akolit li Paul Julio 48 lane. Yo te brake plizyè kanbis nan Babyòl. Malerezman, Julio Paul li menm, manm nan popilasyon an rache l. Yon jij de pè nan seksyon sid Kap Ayisyen te deplase pou kapab fè konsta legal kò san vi Paul Julio. N ap raple ke sou sèn krim sila gen yon pistolè mak Taurus kalibre 9 milimèt ak yon motosiklèt kote mesye sa yo t ap sikile. Pou lenstan, Luckenson Augustin plase nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Genyen 4 lòt endividi ki anba kòd nan zòn Lenbe nan kad yon operasyon ki mennen konjwentman pa udmo ak komisarya Lenbe. Lapolis pwosede ak entèpelasyon Nederson Estimon. Jonyèl Charles, Sanslèn Pierre ak Jhonny Saint Fleur ki yo menm genyen 19, 24, 28 ak 29 an. Moun sa yo arete samdi 15 avril lan vè 4 è di maten nan zòn Liberal nan kad menm operasyon sila an prezans jij de pè Lenbe an. Domisil chèf gang Seid pèkizisyone pa fòs lòd yo gen yon pistolè kalibre 22. Mark Stalker genyen 9 telefòn pòtab, yon tablèt ak 2000 goud yo jwenn. Chèf de gang sila a li menm pran lafuit avèk konplisite madanm ni Pierre Sanslène. N ap raple ke Charles Joniel se manm gang sila. Li jwenn arestasyon li an 2019 pou vòl de nwi e li te gen nan men li yon arm fabrikasyon artizanal nan kad entèpelasyon sila. Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Lapolis Nasyonal Dayiti atravè Inite Pwodiksyon Odo Vizyèl Alo Lapolis prezante bay piblik la yon repòtaj ki reyalize nan kad arestasyon nome Robert Pierre pou enplikasyon prezime li nan divès zak kriminèl notamman trafik ilisit zam afe, minisyon ak asosyasyon. Nou prale nan Repiblik Dominikèn konsènan mezi prezidan Luis Abinader pran pou anpeche yon seri de nèg nan peyi Dayiti antre lakay yo. Nan lis sa a genyen plizyè pèsonalite politik, genyen plizyè gang, men anpil moun kòmanse ap pale pou di ekoute poukisa pa gen plis moun Nan list sila, nou te wè yon ti reyaksyon de Antonio Cheramy ki li menm di Ou gon vwazen, ou pa janm mande vwazen an sa l pot pou vann, sa l vin achte. Ou pa janm al lakay li epi ou leve yon bon maten w tande li di ou pa bezwen vin lakay li. Donk, li estime ke mezi sa a se yon grimas paske gen anpil lòt non ki ta dwe la. Moun ki merite pou pa antre an Repiblik Dominikèn, ebyen li wè yo pa mete non moun sa yo, se kòm kwa dire, yon kou depe dan lo Luis Abinader li menm li fè. Genyen ansyen senatè Youri Latortue ki li menm pran lapawòl sou kesyon sila pou kapab reyaji, ann tande kisa Youri Latortue di. Sou kesyon sa a, mwen menm mwen kwè ke ni Kanada ni Etazini te deja sanksyone. Yo tèlman te pran sanksyon ke deja nou nan pwosesis jidisyè avè yo kote ke nou gen avoka dè de kote pou nou travay sou sa. Si yon peyi tankou Langletè te fè, li vle pote solidarite l a Etazini, Kanada, li fè yon nòt soti pou l di ke moun ki gen sanksyon Etazini, Kanada, ebyen li entèdi yo dantre nan peyi yo, nou pa gen oken pwoblèm, puiske se sa yo rele la solidarite de peyi yo an dwa entènasyonal. Men, si gen yon peyi ki li menm pran lis sanksyon Kanada, Etazini, epi l ap fè pike kole ladan yo, li pran sa l vle, li pa pran sa l vle, Li ajoute, li mete, sa son lòt kesyon. Li pa objektif ankò, kesyon an vini sibjektif. E lè kesyon an sibjektif, mwen an dwa mwen menm poze plizyè kesyon. Paske si w retire yon moun ou mete yon moun, se paske lè sa a ou menm w ap aji selon enterè pa w. E piske Senatè Latortue an twa fwa te gen deja dè antesedan avèk La Repiblik Dominikèn, nou raple nou. Et premier agrae, c'est la question de Petro Garibé. Son sénateur dominikè qui t'est signé un contrat de 400 millions de dollars à Gouvernement haïtien, sénateur Bautista que moi-même personnellement m'ai été convoqué pour me demander explication sur comme ça. Je ne connais ni Parlement dominikè ni gouvernement qui est fâché de ça. La deuxième chose, c'est sous président Privert que Lè on maten nou leve konsa, epi nou tande ke gen sòlda dominiken nan peyi a, lè n ale nan marin ayisyèn nou wè gen sòlda, e nou te egzije nan 24 rèd tan pou yo kite peyi a, paske si w konprann listwa de sè de peyi, w ap wè ke l ap difisil pou sòlda dominiken ta vin stasyone konsa nan peyi a. Men lè sa fò n te di l, Prezidan Medina te fè kontak avè m pa yon konseye, mwen te wè avè l e mwen te eliside kesyon an e mwen te esplike l ke m pa gen pwoblèm fondamantal avèk lame dominikèn ni avèk enstitisyon dominikèn men apati di sans de listwa li enposib pou sòlda dominiken yo stasyone konsa ann Ayiti. La twazyèm choz. Ke nou konnen ke anpil moun nan sektè prive o nivo de lagrikilti dominikèn te deja fè menas, se la kesyon de la fèm. Kesyon fèm lan, se ke pwodiksyon nou pa depase 50 pousan, 40 pousan. Non, pwodiksyon nou se apeprè 10 pousan de pwodiksyon nasyonal. Men sepandan, nou te ankouraje tout jèn. tout envestisè nan tout departeman pwodwi ze a pou ke nou te ka rive nan otosifizans e mesye yo pat kontan e yo te di ke le senatè Latortue est un danger pou l'agriculture dominicaine donk mwen menm mwen panse puiske kesyon an pa objektif se sibjektif mwen vin panse se sitou dènye sa a ke nèg yo te bezwen yo bezwen fèmen fèm lan yo bezwen ke ayisyen pa gen okin ide de pwodiksyon nasyonal pou ke nou tounen vreman mache dominiken an e se sa batay la ye jodi a kote ke jisteman ayiti dwe tounen yon gwo mache pou repiblik dominiken li pa dwe pwodwi se repiblik dominiken ki dwe pwodwi pou nou se nan sans sa yo etenn nan lèf ebyen tout moun ki gen entansyon pwodwi don mwen menm e poutèt sa mwen di nan sans sa abinadè fè flay paske nap kontinye pwodwi. E nou envite tout moun rantre nan pwodiksyon nasyonal la, paske pwodiksyon nasyonal la se li ki devlopman peyi a, e jan m di l, lakay se lakay. Mwen menm, si se batay pou defann prestij nasyonal la, lè nou te met lame dominiken e sòlda dominiken deyò, si se batay pou nou konbat koripsyon lè n te fè Petwokaribe, si se batay pou pwodiksyon nasyonal la lè nou kenbe fèm lan, Map toujou retrouve m du kote du pèp ayisyen e lè sa a kenenpòt peyi ki pran sanksyon ou pa pran sanksyon mwen menm mwen panse ke batay la ap kontinye paske batay pou ayiti a se li vrè batay la se pa pou defann enterè prive. Ok nan yon tèl lit parèy kòman sa touche w psikolojikman lè nou wè non w figire ansanm avèk Izo kòm chèf de gang nan yon lis parèy pou pale ak Repiblik kòman sa touche w psikolojikman? Gen 2 bagay nan lis la. Premyèman, mwen di ke le fè ke l pa objektif, se sibjektif gen non moun yo kenbe yo pa kenbe, sa montre m ke jisteman nivo de, mwen te ka di, de demokrasi nan peyi sa yo, nivo de paspouki a li trè wo an Repiblik Dominikèn. Paske mwen di w, si jodi a non m te la, kòm moun dominiken te sipòte sanksyon etazini kanada m pa tap di anyen se paske mwen wè jisteman gon nivo denterè prive kap regle non kesyon piblik sa se la premyè choz la dezyèm choz asosye non senatè latorti avèk non lòt moun yo se jisteman on pwovokasyon son pwovokasyon pou ke ebyen. vrè pwoblèm ki genyen yo, se avè nou yo gen pwoblèm lan. Nan pwodiksyon nasyonal la. Dayè nou wè, swa w fè yon lis, se swa w fè l pa òd alfabetik, oubyen w fè l pa òd de fonksyon. Bon se nonm ki an premye. E nonm k an premye wi. Donk sa vle di ke vrè pwoblèm lan, yo t ap rezoud li avè m nan pwodiksyon nasyonal la. Epi, jodi a, yo konnen sa yo fè a, yo konnen son pwovokasyon. Mwen m pap pran nan pwovokasyon. M ap kontinye avèk moral mwen o bo fiks. Kontinye kenbe liy sekirite a, se Ayisyen k pou fè l. Pwodiksyon nasyonal la, se nou k pou fè l. Nou ouvè a èd, men lèd nasyonal, lèd done o peyi, dwa nous aider à sortir de l. Nan sans sa, kisa senatè a konte fè? Eske nou swete fè antre nan kad legal de. Non nou pa gen anyen pou n fè. Men kad legal la nou deja antre avèk Etazini, Kanada. Se jis yo menm yo anpeche ke nou antre nan peyi a. Dayè pratikman m pa al Sendomeng. M pa gen anyen Sendomeng. Ok? M pa gen anyen Sendomeng. Tout moun konnen ke Senatè Latòti gen tout envestisman l Gonayiv, Pòtoprens, Leyogàn. Se sa yo m pa bezwen ni viza pou al ladan yo. M pa bezwen. ni ni ni ni ni ni paspò pou m al ladan yo. Donk, mwen menm mwen te toujou konnen ke on moun ki rive nan nivo m, o nivo de politik la, li dwe on egzanp nan ekonomi an, li dwe on egzanp nan sosyal la. Donk, jodi a, mwen kwè ke, ebyen, n ap kontinye batay, nou p ap pran nan pwovokasyon, e nou kwè ke kesyon sa a, ebyen, trè byento, Enfòmasyon ap soti sou to de subjectivité de konseye ayisyen, de ansyen otorite ayisyen ki reyini a Abinader, ki t ap pran sanksyon, k ap retire non, k ap mete non. Kesyon an, l ap soti kanmenm. Mwen menm, mwen p ap avanse sou li. E pa mwen k ap di l, men m konnen laprès, n ap gen enfòmasyon an trè byento. Senatè Latortue, nou konnen senatè a plizyè fwa e chèf yon pati. Eske tout sanksyon sa yo peyi Kanada, Lèzetazini kounye a e Sendomeng, eske sa yo pa ale yon kote pa rapò avèk, pou m pa di bòykòt, de ikon oubyen de tèt ki te deja nan politik la? Eske la se pa deja yon kanpay k ap mennen? Bon. Mwen menm mwen panse ke son kesyon ki depi yon moun reflechi wap konprann kòman w ka kite se de peyi etranje kap detèmine sa pou l fè nan kesyon politik ou kap pran sanksyon k pap pran sanksyon k pa vle bay prèv kap bloke w kap mete w a bandi ebyen lè sa lè peyi nou ke de zenterè si jodi a On Ayisyen ki wè enterè Ayiti avan, sa a di l pa wè enterè Sendomeng non. Li pa wè enterè lòt peyi non. Donk sa vle di ke les nations n'ont que des intérêts, les nations n'ont pas d'amis. E mwen menm, le fait que nasyonalis, m ap defann enterè Ayiti, mwen te deja konnen e mwen te deja atann gen anpil peyi ki p ap sou menm lig avè m. e lè yo gen posiblite a yap foure nom nan nenpòt ki lis sa se pa le pwoblèm le pwoblèm Antouka nap swiv poun wè nan jou kap vini la yo si Luis Abinader pap pran lòt mezi obyen pou kapab ranfòse lis sila paske pou anpil moun se ta evidan pou divès lòt pèsonalite enkli nan lis sila epitou anpil lòt chèf de gang Antouka mèsi la fami kòm toujou.